Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Ti jou Nou pral monte katye jeneral nou devan gwo zouzoun k ape pote diri, k ape pote farin, k ape pote pra. Chaplemonte, fè, siman, tòl, kont nan peyi a. Fò yo korije kaye yo apre di jou. M pa pale de klas mwayèn nan. M pa pale de ti mas la. Men gwo zouzoun yo. Lòt semèn, nou pral mobilize devan magazen yo. Twazyèm bagay, pèp ayisyen, nou koupe kò pou gaz. Apre kache gaz la, apre li fè swa, moun ap pran pou gaz, nou ouvè wout ak bagay sa a. Lòt bagay, nou vin anonse moun yo, nou vin anonse pèp la, e pa rapò sa ki la a, pwoblèm ensekirite, pwoblèm lavi chè, Ariel pa ka dirije peyi an nan sans sa a. Pitit Desalin mande depa Ariel san kondisyon. A tout moun nan bòn volonte, moun ki pa dakò pou yo mouri ak grangou, moun ki pa ka voye timoun lekòl, chofè taksi yo, kamyonèt yo, taksimann yo, yo tout m mande yo prepare yo, ouvriye yo, anplwaye leta yo, nou tout dyaspora. Moman difisil. Pale fò. Pale fò. Pale fò. Le fè ke lavi vin moman difisil, nou pa kwè nou ka rete bra kwaze. Nou vin di maten an, se pa bouke pèp Ayisyen bouke, se pa fatige yo fatige, men se kapab yo pa kapab ankò. Lè w pa kapab ankò, ou pa pale de rasanbleman. Ou pa pale de manifestasyon, men ou pale de soulèvman. M te deja pale de soulèvman lè manif Okap lan, se tout vil la ki leve kanpe, se tout depatman an ki leve kanpe, e se tout peyi an ki debake Okap. Nan sans sa a, sitou onivo Lwès lan, Nou tou pwofite pou n remèsye yo. Lè n pale de soulèvman, bon bagay! M wè gen yon deklarasyon popilasyon an fè, m wè yon pakèt esklav a talan, m wè yon pakèt esklav domèstik, y ap reyaji fas a kri pèp ayisyen an. Se 2 chwa nou gen wi. Ou byen nou mouri, ou byen nou viv. Pèp ayisyen, m ap reponn esklav a talan yo. M ap reponn, Esklav domèstik yo. Nou pa wè se bank yo ki mete nou nan sa n ye la a? Se yo k finanse kandida e ki koz yon seri de dega ap fèt anndan peyi a. Ban m pran egzanp. An n pran gaz la pa egzanp. M pa t vle site non, men nan sa m ye la a m pral site kèk non. Pou kèk vye elikoptè, Sheriff Abdallah pa janm nan lwen nan kanpay elektoral. Pou sa, li pran gaz lan, nèg bank yo toujou wi, li pran gaz lan. Gaz lan l pran an, li mennen katastwòf pou nouvèm ayisyen. 1, Moun yo ap mouri pa ponpyo. 2, Plizyè vil, plizyè katye, moun brile. Koz, Prese bank yo. Jodi an, Moise Jean Charles pa te janm di l ap boule bank, mwen son responsab. E si m te di l, nenpòt ki moun, vin avèk prèv la. Men Moise Jean Charles ka manifèste nan sa popilasyon an di. Se sa m te vle nou konprann. Moïse Jean Charles te di li pral fèmen pòt bank yo. Sa, se yon nèg ki kandida, se yon nèg ki alèz nan sosyete a, ki gen machin. Se yon nèg ki ka manje, ki di pral fèmen pòt bank. Men moun ki pa ka manje yo menm, yo di yo pral brile bank. Bon nan ki byen nan sa? San byen nan sa? Mwen m ka manje m gen machin si m vle vwayaje m kapab m di map fèmen pòt lan men moun ki paka manje yo ann fon kalkil jounalis yo ke la près pale ki te televize lè n gade semèn pase yo e menm jodi an on ti mamit Jerry. Se 100 kilh goud li te fè wi. Gen de kote al 125 goud wi. Lè sa a lajan an te 155 goud pou yon dola. Si n pa t leve kanpe chak jou yo mete 4, 5 goud sou dola a, ebyen nou ta pral tonbe nan 200 goud pou yon dola mezanmi. E lè sa a, ou ta pral bezwen 150 goud, prèske 200 goud, pou yon ti mamit diri nan kapital la. Sa moun nan nou ap rele pwoblèm. Èske. Vòlè, vòlè! Maten an, m vin denonse tou moun esklav yo. Èske y ap talan domèstik yo? Ki pran malè kap atakem yo. Bon nou pa wont se pa di moun yo di yo pral leve konsa pou yal brile bank non yo di si dola pa desann nas boule yo yo di si yo fè transfè pou moun yo yo pa ba moun yo dola yo nan boule yo yo pa ba moun yo posiblite nan boule yo. Pa egzanp, lè gran nèg la leve nan bank yo yon jou maten, yo di yo bezwen 5 milyon dola meriken, epi yo bay lòd a anplwaye yo fè kito pou yo kapab mete dola a parapò a goud lan. Ebyen, lè sa a, popilasyon konstate y ap fè labi, e lè sa a, lè popilasyon reyaji, se pa Moyiz Janchal non, okontrè, mèt bank yo ta dwe ban Fon plak an nò paske m fè yo konnen opinyon popilasyon an mwen m tap di fèmen alòske men popilasyon an di brile si moun ki esklav yo kap pale pou kont yo olye nou plenyen olye nou kriye se pa plenyen pou nou plenyen se pa kriye pou nou kriye di bank yo ba bank yo konsèy pou yo desann to dijou an. Epi ba moun yo dola yo. Poukisa nou pa fè sa? Olye nou fè sa, yon pakèt atis, e pa tout moun an laverite, k ap fè videyo, mwen gen nan yo gen Reginald k ap dyabolize nou, mwen mande yo pa etone si popilasyon di l pral brile. Fò nou pa egare, lè nou di soulèvman, nou ap di soulèvman gen ladan, soulèvman pote tout kalite bagay, se sa nou ap di se maten an. Maten an. M vin kenbe menm mo soulèvman pèp ayisyen. Se sa m vin di maten an. Menm mo soulèvman an, se li k toujou la. E si bank yo pa korije kaye yo, malè ka rive yo. Malè ka rive yo. Se sa m te vle di. Se pa paske nou vle non. Se grangou k ap tiye moun yo. Moun klas mwayèn yo, yo pa egziste ankò. Yo tou kite peyi an. Moun ghetto, moun seksyon kominal yo, lapolis, taxi moto, moun kap travay nan bank, nan leta, ouvriye yo, peyizan yo, yo pa kapab ankò. Jounalis yo, yo pa kapab ankò. Si n pa kapab ankò, ebyen nenpòt bagay ka rive, men se pa mwen Jean Charles. Charles pa te janm di lap brile bank. Mwen son responsab. E si m te di l, nenpòt ki moun, vin avèk prèv la, men Moïse Jean Charles ka manifèste nan sa popilasyon an di. Se sa m te vle nou konprann. Moïse Jean Charles te di li pral fèmen pòt bank yo. Sa, son nèg ki kandida. Son nèg ki alèz nan sosyete an, ki gen machin. Son nèg ki ka manje. Ki di pral fèmen pòt la. Men moun ki pa ka manje yo menm, yo di yo pral brile pòt. Bon nan ki byen nan sa pral fè. San byen nan sa. Mwen m ka manje, m gen machin. Si m vle, vwayaje m kapab. Ki di m ap fèmen pòt la. Men moun ki pa ka manje yo. An fon kalkil, jounalis yo. Ke la près pale ke te televize. Lè n gade, semèn pase an yo e menm jodi an, on ti mamit diri, se 115 goud li te fè wi, gen de kote al 125 goud wi, lè sa a, lajan an te 155 goud pou on dola. Si n pa t leve kanpe, chak jou, yo mete 4-5 goud sou dola a. Ebyen Nou ta pral tonbe Nan 200 goud pou yon dola mezanmi e lè sa ou ta pral bezwen 150 goud preske 200 goud pou yon ti mamit diri nan kapital la sa moun nan nou ap rele pwoblèm eske Mwen revoke Maten an. M vin denonse tou moun esklav yo, esklav talan domestik yo, ki pa malè k ap atake m yo. Bon nou pa wont? Se pa di moun yo di pral leve konsa pou y al boule moun non. Yo di si dola a pa desann, n ap boule yo. Yo di si yo fè transfè pou moun yo, yo pa ba moun yo dola yo, n ap boule yo. Yo pran pa moun yo. Posibite. Ban mwen ti tan silvouplè. Ban mwen ti tan. Maten an, piga jounalis yo ap pran sa popilasyon an di pou yo dyabolize l. Ki sa k mennen vyolans? Se vyolans ki mennen vyolans. Yo fè vyolans politik. Sou pèp la, yo fè vyolans ekonomik. Pa egzanp, lè gran nèg la leve nan bank yo, yon jou maten, yo di yo bezwen 5 milyon dola meriken, epi yo bay lòd a anplwaye yo men ki to pou yo kapab mete dola a parapò ak goud lan. Ebyen, lè sa a, popilasyon an konstate y ap fè labi, e lè sa a, lè popilasyon an reyaji, Se pa Moïse Jean Charles non, okontrè, mèt bank yo ta dwe banm on plak an nò paske m fè yo konnen opinyon popilasyon an, mwen m tap di fèmen alòske men popilasyon an di brile. Si moun ki esklav yo ka pale pou bank yo, olye nou plenyen, olye nou kriye, se pa plenyen pou nou plenyen, se pa kriye pou nou kriye, di bank yo, ba bank yo konsèy, Pou yo desann to di jou a epi ba moun yo dola yo. Poukisa nou pa fè sa? Olye nou fè sa, yon pakèt atis, e pa tout moun alaverite, k ap fè videyo, mwen gen nan yo, gen de jounalis k ap dyabolize nou. Mwen mande yo pa etone si popilasyon di l pa l brile. Fò nou pa egare, lè nou di soulèvman, nou pa konn sa soulèvman gen ladan. Soulèvman an pote tout kalite bagay. Se sa nou anonse maten an. Maten an, m vin kenbe menm mo soulèvman pèp ayisyen. Se sa m vin di maten an. Menm mo soulèvman an, se li k toujou la. E si bank yo pa korije kaye yo, malè ka rive yo. Malè ka rive yo. Se sam te vle di, se pa paske nou vle non, se grangou kap tiye moun yo, moun klas mwayèn yo, yo pa egziste ankò, yo tou kite peyi an, moun ghetto, moun seksyon kominal yo, lapolis, taxi moto, moun kap travay nan bank, nan leta, ouvriye yo, peyizan yo, yo pa kapab ankò. Jounalis yo, yo pa kapab ankò. Si n pa kapab ankò, ebyen nenpòt bagay ka rive, men se pa Moyiz Janchal. Dola konnen yon lòt chapit. Dola a pral bese. Lè n fini, nou gen dis jou, nou pral monte katye jeneral nou devan gwo zouzoun. K ap enpòte diri, k ap enpòte farin, k ap enpòte pwa, k ap enpòte sik, k ap enpòte lwil anndan peyi a. Pèp ayisyen, nou goumen twòp pou gaz. Il fò ke pwoblèm gaz lan rezoud in fwa pou tout anndan peyi a. Se nan kòb pou gaz yo vann. Aprè kache gaz lan ap vann li leswa moun ap vann gaz nou ouvè fina ak bagay sa. Lòt bagay nou vin anonse moun yo nou vin anonse pèp lan e pa rapò sa ki la a pwoblèm ensekirite pwoblèm lavichè Ariel Paka di je peyi an. Nan sans sa a, pitit Desalin mande depa Ariel san kondisyon. Depa Ariel san kondisyon e nou mande moun kap swiv nou mobilizasyon an apati de 7 septanm li pral reprann nan kapital la tout moun prepare nou 7 septanm mobilizasyon nan tout peyi a 7 septanm mobilizasyon patikilyèman nan kapital la. E nou prè ap fè l a tout moun nan bòn volonte. Moun ki pa dakò pou yo mouri ak grangou, moun ki pa ka voye timoun lekòl, chofè taksi yo, kamyonèt yo, taksiman yo, yo tout mande yo prepare yo, ouvriye yo, anplwaye leta yo, nou tout dyaspora rèl ann Ayiti fè solidarite avèk nou. pou mobilizasyon an pran nan tout 4 kwen peyi a. Nan sans sa a, nou pa responsab Ariel si l pa retire kò l nan tèt peyi a. Pou nou fini, Pou nou fini. Ensekirite ki gen la a, swa moun nan gran sid peyi a, swa moun nan kapital lan, swa moun nan zòn Kwadèboukè, Laplèn, ikonpri Latibonit, moun yo, yo pa konn ki se pou yo rele. Lè fè ke pa ka gen solisyon, ebyen nou pa gen lechwa pèp ayisyen. Tout moun, se pa manifestasyon, soulèvman jeneral nan tout kat kwen peyi a. Pou nou fini, nou te Okap, nou wè sa k pase Okap. Nou pwofite de manif sa a pou nou remèsye Lekap. Men an menm tan tou, pa bliye, nou te bay bandi yo 3 jou. Tande byen wi! Nou te bay Unibank, nou te bay Bank Santral, nou te bay Kapital Bank. Nou travay, bann delino ayisyen! Nou travay, bann popilè ayisyen! Nou travay, BNC! Nou travay, sonje bann, vini bann! 3 jou pou yo te mete devwa yo pwòp. Malerezman, yo pa mete devwa yo pwòp. Apati de kelke je k ap vini la yo, leta pral kanpe devan bank yo. Se sa m te vle anonse la. Pèp ayisyen! Jounalis ki la yo, nou rive nan yon kafou, nou pa gen lechwa, tout moun ap mou anndan peyi a, menm swa moun nan abiye, li mete bèl chemiz, li mete bèl pantalon, grangou ap tiye l, nou fè kata papa nan sa nou pa vle. Pèp ayisyen, nou pa gen lechwa, se pa nou ki vle, men se bann yo ki mete nou nan sitiyasyon difisil sa a, nou oblije reyaji e n ap reyaji. Bon! Sak ka sove bank yo, se bank yo menm ki pou sove tèt yo, se pa esklav Atalan, se pa esklav domestik, okontrè nou mande esklav Atalan yo, nou mande esklav domestik yo pou yo ba bank yo konsèy, pou yo tande larezon. Ekonomis yo mete kò nou akote semèn sa yo. Dola konte a pa kon fòmil ekonomi. Dola konte a. Se yon desizyon politik kont mas yo, kont klas mwayèn pou yo retire tout sa ki ka ede yo kreye richès. Nan sans sa a nou konprann sa. Pou rezon sa a, nou di ekonomis yo n ap fin netwaye koze dola a, apre n ap remèt ekonomis yo lajan an, dola a, pou yo menm yo fè sivi an pou peyi an devlope. Men annatandan. Sa ki la a, li pa gon fòmil ekonomik pou li. Se sa k fè, sèl fòmil ki genyen, se leve kanpe pou n fè bon travay la. Si n pa leve kanpe, maf kap tiye nou tout pèp ayisyen. Pèp ayisyen, nou pa responsab pou pèsonn moun. Menm jan bank yo kòz nou mouri, bank yo kòz pitit nou al pase tray Chili, al pase tray Brezil, Meksik, Tiki e nan tout peyi an donk bank tiye moun. Nou pa kapab ankò! Nou pa kapab ankò! Nèg mank yo, se yo k mete nou nan sa, e yo jwenn yon gouvènman, yo jwenn yon leta ki kosyonnen yo, e sa k fè n ap pase fwon ni leta, ni band yo. Pèp ayisyen, kenbe la pa lage, nou deja nan mitan rivyè lan, nou pa ka fè bak, nou kenbe menm moda ta, yon soulèvman pou n netwaye peyi an de yon pakèt moun ki pa ayisyen ki vini. Yo pran peyi nou nan men nou epi pou nap fè bdyoulyon. Pèp ayisyen nou pa gen lechwa, leve kanpe jiskobou jiskaske nou libere peyi nou. Moyiz Jan Chal pa nan pati eleksyon ankò. Mwen menm nan nouvo eleksyon nou nan soulèvman nou nan leve kanpe. Mèsi anpil. Bouke pèp ayisyen an bouke. Se pa fatige yo fatige men se kapab yo pa kapab ankò. Lè w pa kapab ankò, ou pa pale de rasanbleman, ou pa pale de manifestasyon, ou pale de soulèvman. M te deja pale de soulèvman lè manif Okap lan, se tout vil la ki leve kanpe, se tout depatman an ki leve kanpe, e se tout peyi an ki debake Okap. Nan sans sa a, sitou onivo Lwès lan, Nou tou pwofite pou n remèsye yo. Lè n pale de soulèvman, bon bagay! M wè gen yon deklarasyon popilasyon an fè, m wè yon pakèt esklav a talan, m wè yon pakèt esklav domèstik, y ap reyaji fas a kri pèp ayisyen an. Se de chwa nou gen wi. Ou byen nou mouri, ou byen nou viv. Pèp ayisyen, m ap reponn esklavatalan yo. M ap reponn eskanp domèstik yo. Nou pa wè se bank yo ki mete n nan sa n ye la a? Se yo ki finanse kandida e ki koz yon seri de dega pou fèt anndan peyi a. Banm pran egzanp. Ann pran gaz la pa egzanp. M pa t dwe site non. Men nan sa m ye la, m pral site kèk non. Pou kèk vye elikoptè, Sheriff Abdallah bay Jovenel Moïse nan kanpay elektoral. Pou sa, li pran gaz nan, nèg bank yo toujou wi, li pran gaz nan, gaz nan l pran, Se sam te vle di, se pa paske nou vle non, se grangou kap tiye moun yo, moun klas mwayèn yo, yo pa egziste ankò, yo tout kite peyi an, moun geto, moun seksyon kominal yo, lapolis, taksi moto, moun kap travay nan bank, nan leta, ouvriye yo, peyizan yo, yo pa kapab ankò. Jounalis yo, yo pa kapab ankò. Si n pa kapab ankò, ebyen nenpòt bagay ka rive, men se pa Moyiz Janchal. Dola konnen yon lòt chapit. Dola a pral bese. Lè n fini, nou gen dis jou, nou pral monte katye jeneral nou devan gwo zouzoun. K ap enpòte diri, k ap enpòte farin, k ap enpòte pwa, k ap enpòte sik, k ap enpòte lwil anndan peyi a. Moun ki genyen posiblite k ap enpòte fè. Siman, Pòl, anndan peyi a, fè yo korije kaye yo apre di jou. M pa pale de klas mwayèn nan, m pa pale de dimanch la, men gwo zouzoun yo, lòt semèn, nou konn mobilize devan magazen yo. Twazyèm bagay. Se nan pon pou gaz yo vann. Apre kache gaz lan, apre li leswa, moun ap vann nou gaz, nou vle fin ak bagay sa a. Lòt bagay, nou vin anonse moun yo, nou vin anonse pèp la, e, pa rapò sa ki la a, pwoblèm ensekirite, pwoblèm lavichè, Ariel, Pa ka dirije peyi an. Nan sans sa a, pitit Dessalines mande depa Ariel san kondisyon. Depa Ariel san kondisyon e nou mande moun kap swiv nou mobilizasyon an apati de 7 septanm li pral reprann nan kapital la tout moun prepare nou 7 septanm mobilizasyon nan tout peyi a 7 septanm mobilizasyon patikilyèman nan kapital la. E nou fè apèl a tout moun de bòn volonte, moun ki pa dakò pou yo mouri ak grangou, moun ki pa ka voye timoun lekòl, chofè taksi yo, kamyonèt yo, taksimòn yo, yo tout m mande yo prepare yo, ouvriye yo, anplwaye leta yo, nou tout dyaspora. Reel an Ayiti fè solidarite avèk nou pou mobilizasyon pran nan tout 4 kwen peyi a. Nan sans sa a, nou pa responsab Ariel si l pa retire kò l nan tèt peyi a. Pou nou fini, pou nou fini. Ensekirite ki gen la a, swa moun nan gran sid peyi a, swa moun nan kapital lan, swa moun nan zòn Kwadèboukè, Laplèn, ikonpri Latibonit, moun yo, yo pa konn ki sen pou yo rele. Le fè ke pa ka gen solisyon, ebyen nou pa gen lechwa pèp ayisyen. Tout moun, se pa manifestasyon, soulèvman jeneral nan tout kat kwen peyi a. Pou nou fini, nou te Okap, nou wè sa k pase Okap. Nou pwofite de manif sa a pou nou remèsye LECAF. Men an menm tan tou, pa bliye nou te bay bank yo 3 jou. Tande byen wi! Nou te bay Unibank. Nou te bay Bank Santral, nou te bay Kapital Bank, nou te bay Bank de l'Union Haïtienne, nou te bay Bank Popilè Ayisyen, nou te bay BLC, nou te bay Sogebank, Unibank, 3 jou pou yo te mete devwa yo pwòp. Malerezman, yo pa mete Devwa yo po a pati de kelke je kap vini la yo, le kap pral kanpe devan bak yo. Se sa m te vin anonse la. Pèp Ayisyen, jounalis ki la yo, nou rive nan kafou, nou pa gen le chwa, tout moun ap mouan nan peyi an, menm jan moun nan abiye, li mete bèl chemiz, li mete bèl pantalon, grangou ap tiye l, nou pa ka dakò bagay sa yo. Pèp Ayisyen, nou pa gen le chwa. Se pa nou ki vle, men se bank yo ki mete nou nan sitiyasyon difisil sa a. Nou oblije reyaji e n ap reyaji fò. Sa k ka sove bank yo, se bank yo menm ki pou sove tèt yo. Se pa esklav a talan, se pa esklav domèstik. Okontrè, nou mande esklav a talan yo, nou mande esklav domèstik yo pou yo bay bank yo. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!